M kontan avè m pou m prezante n nouvèl sa yo, pa bliye jodi a se 3 desanm 2022, gwo bonjou bonswa pou tout moun, ou sou Sofya TV 83, men nouvèl la an detay. Lapolis arete yon douzèn moun aprè midi a nan Lyankou komin nan distri Sen Mak, yo fè pati baz Gwo Boutèy kap fonksyone lòtbò a e yo fè konnen yo se alye rezo gang yo rele baz Gran Grif la kap feraye depi lontan. Te kenbe bandi sa yo swadizan nan prizon kote yo mete yo a nan gadavi pou le moman, yo pral transfere yo nan gran prizon oubyen pase devan jij pou al rezoud kriminèl, banditis, asasen yo fè sou popilasyon an, men sepandan popilasyon nan zòn sa bat bravo pou kantite moun lapolis mete anba kòd e yo menm ki anpeche pèp la viv, sa w tande a la plis pase yon kenzèn Anba kòd. E gen moun ki di lapolis pa ta dwe arete bandi tou aplike prensip zewo tolerans lan, men gen lòt ki di tou dwa zimen ak dwa lòm yo pral pale anpil, sa bay lapolis kontrent pou aplike zewo tolerans. M ap di tout moun k ap kondwi pa bwè volan li trè frajil, E moun kap bwè tou pa kondwi, rete konekte ansanm avè n, pran ti nouvèl ou lit lit sou Sofia TV 83 e nou pap manke pote enfòmasyon an pou ou, tout fwa gen evolisyon anndan peyi a e se dwa devwa n kenbe w enfòme. Si w poko fè sa sonje abòne, nap kontinye grandi ansanm avè w chak jou pi plis E nou di tout moun mèsi ki toujou la, rete ansanm avè n plis nouvèl ap vini sou chanèl la. Se nan depatman Latibonit nap demare enfòmasyon yo pou nou pale sekirite. Lapolis arete ayè jedi a anviwon 15 endividi yo ta akize ki fè pati Gen yon baz ki rele Boutèy Boutèy ki twouve l nan komin Lyankou. Dizou sa yo se alye gwoup gang Savyen daprè responsab lapolis nan depatman an. Malfra sa yo twouve yo nan gadavi annatandan yo transfere yo devan lajistis. N ap toujou rete nan depatman Latibonit, bandi nan zòn sa yo pran plezi fè vyòl kolektif sou fanm. ki ap frekante depatman sa a, malfwa yo sezi 3 bis ki fè trajè Gonayiv, Pòtoprens, kote yo vyole medam yo epi sezi rad fè yo pran lari toutouni, yon sitiyasyon ki revòltan depi kèk tan la a sou wout nasyonal nimewo 1 an kote bandi achte zòn sa a kapab di lajan kont. N ap kite depatman Latibonit pou nou travèse nan komin Kwadèboukè. Sitiyasyon wan toujou rete konplike nan zòn sa a. Pòt lekòl yo toujou rete fèmen malgre gen lòt kote k ap fè jefò tou piti. Bandi ak zam toujou gen kontwòl zòn sa a depi plizyè lane sa ki lakòz Tout enstitisyon piblik tankou prive paralize nan komin lan. Anpil moun oblije kouri kite lakay yo. Sitiyasyon sa a gen gwo konsekans sou asyèt fiskal meri a ki pa gen lajan ditou. Daprè prezidan konsèy minisipal la, menm fatra yo pa kapab ranmase nan vil la. Se sa yo fè konnen yo mande pou lapriyè sa k leta santral pran responsablite li parapò avèk deriv sila a k ap devlope nan Kwadèboukè depi kèk tan la. Se yon komin ki toutafè fèmen, anyen anyen pa p fonksyone nan Kwadèboukè ditou, pa diferan de yon pakèt lòt zòn nan kapital la se menm konsta. N ap toujou pale kesyon ensekirite soti mwa janvye pou rive mwa novanm 2022 a gen 5 a 9 moun ki mouri chak jou anba bal kriminèl nan peyi Dayiti daprè Kolektif Défenseurs Plus majorite nan krim sa yo se regleman kont Défenseurs Plus pran egzanp asasina Mèt Emil Maquet la, yon lòt kote, òganizasyon dwa moun lan kritike wo kòmandman lapolis la ki pa pran dispozisyon pou sekirize espas akademi polis la Molinon-Dorotwè ki se lakay polisye yo, kote bandi yo okipe blòk sa depi kèk tan, sa ki lakoz ak. Asasina komisè Ayrton Rigaud yo pa fè plis ale pi lwen pou di klima ensekirite a bon anpil pou pouvwa defakto a kap pase plis tan opouvwa se pozisyon Defensè Plus, yon òganizasyon kap defann dwa moun. Epi gen yon alèt 4 nan nivo sekirite sou peyi Dayiti. Depatman Deta amerikèn pale, yo mande ak tout ameriken yo ki nan peyi a pou yo rantre lakay yo le pli vit ke posib epi yo dekonseye tout resòtisan lakay yo pou yo pa rantre nan peyi Dayiti akoz klima ensekirite, kidnaping e kap taye banda se dènye alèt yo mete deyò la atavè kesyon ensekirite epa bò lakay. Epi ann fè yon kout pye nan vil Jakmèl nan depatman Sidès peyi a kote òm dafè Joel Caroli jwenn liberasyon l yèswa. Aprè 2 tifi pase devan tribinal premye enstans nan Jakmèl pandan menm jounen yè a, ebyen òm dafè a li menm lapolis te arete nan dat 25 novanm pase a pou trafik zam ilegal, ebyen finalman li libere yè swa daprè dènye nouvèl. Lòt nouvèl, alavèy jounen entènasyonal moun andikape yo k ap dewoule demen samdi 3 desanm lan, genyen solidarite moun andikape yo ki te plante pi kèt yo ayè jedi premye desanm lan devan ministè afè sosyal yo denonse ki pa janm ba yo akonpayman yo te pwomèt yo Pwotestatè yo lanse yon pinga bay gouvènman an k ap pare pou vin maske yo demen nan fè gwo seremoni nan gwo otèl pou kontinye fè lajan sou tèt yo. Moun andikape yo fè konnen yo p ap patisipe nan okenn seremoni nan otèl, yo pa bezwen lajan sou non kach, ba yo lajan yo nan anvlòp yo epi yo mande ake gouvènman an sispann redwi moun andikape ak kesyon ti sachè di. N ap fon trapase N ap fon travèse nan depatman Nò peyi a nan Okap Ayisyen, otorite yo pran tout dispozisyon la pou konbat mache nwa k ap fèt sou kesyon gaz la. Komisè gouvènman vil la, n ap pale de Edno Placide, bay lapolis otorizasyon pou mare tankou krab Tout moun ki pran plezi nan fè komès gaz, li ba yo yon delè 24 rèdtan, kidonk jodi a, ak moun sa yo. Yon lòt kote, komisè a di li leve sele li te poze sou yon seri de ponp li te entèdi fonksyone akoz yo te enplike nan fè mache nwa ak kesyon gaz la. Se sa otorite nan depatman Nò peyi a di yo menm, yo pran tout dispozisyon la pou kanpe kesyon mache nwa k ap fèt sou kesyon gaz. Jacques Lafontant kòm komisè du gouvèneman, misye deplase an pèsòn pou l vin libere yon chèf gang anndan prizon sivil Pòtoprens. Ki pa nòmal, se inakseptab. Kèlkeswa moun y ap libere nan prizon an, an règle jeneral, se yon uisye wi ki siyifye prizon an wi ke gen tèl prizonye la yo pral mete yo mande liberasyon etsetera. Jooma on chef gang kriminel kidnapper de haut rang komisè gouvènman deplase an pèsòn pou vin pou vin libere misye Lafontant ap tandem la l konnen pa manti map fè sou li sa ou wè sal pa lòt ke vagabondaj e lò sa w se yon peti vagabon paske wap kontribye nan kraze peyi a tout lò wè maten an m pataje yon imaj. Si w ta wè eta prizonye ki fèmen nan selil, yo pa jwenn manje, yo pa jwenn dlo, yo pa nan, yo pa nan, si w wè eta ti malere yo k ap soufri, ki pa janm pase devan jij, pandan yo di w pa gen asiz, pa gen seyans, pa gen sesi, regilyèman nèg yo libere prizonye. E sonje bagay sa te fè yon skandal deja. Pandan yo ap di pa gen sesi, nèg yo ap libere prizonye prèske chak jou. E kiyès souple? Se pa senp prizonye, kòmsi nèg yo te akize te vòlè yon ti sadin, yon ti piskèt, e pa yo non. Kriminèl, asasen, kidnapè, se yo wi nèg yo ap libere anba a wi. Epi lè w rele, lè sa ou konnen Lafontant ta, he, m te bon jounalis pou li lepòk la, Lè m bal enfòmasyon ou konn sa l di? Li toujou ap retire li gen yon ekskiz wi pou l di e pa li l pa konnen non. Se prizon an. Gen yon dènyè enfòmasyon m bay la fontan li voye l bay nèg ki nèg k ap libere moun nan wi li voye l ba li alòske m bay misye enfòmasyon an pou l al mennen ankèt si l pa ladan l. Epi l pran enfòmasyon an l voye l bay nèg ki enplike nan libere moun yo nan prizon an pou lajan. Ou wè nèg yo e peyi yap fè? Son ekip vagabon abiye nou met nan peyi a nou panse se dirijan yo ye wi. Nou paka fè peyi a sa mesye. Pwoibe moun ki diw sa Nerlou. Pwoibe moun ki diw sa ok. Nèg yo libere misye se divèsyon kap fèt. Nou paka fè Haïti sa mesye li pa normal. Gen 3 chèf gang ki sou lis pou yo libere. Se Jooma, se Ti Greg 95, dayè gen plizyè tantativ ki fèt deja pou libere Ti Greg. Nèg yo poko. Twazyèm moun nan se ze ou wè ap fè manifestasyon pou li la, Ezekyèl. Dayè yo te sipoze libere misye deja. Twa chèf gang sa yo, se twa chèf gang privilejye. Ou konn pou ki sa? Paske tou le twa fè pati de G9, an fanmi ya li ye. Ze, chèf gang Baz Pilat, Ti Grèg, chèf gang 95, alye G9. Jouma, se youn nan manb fondatè G9. On jou na konprann. Se pa pou san rezon non, gon seri de nèg, lè yo pran yo, m souvan di ke, Ti bagay nou renmen anpil la mòtèlman blese a pafwa l pa deranje. Egzanp Jooma. M di w Lafontan desann an pèsòn pou al libere Jooma. Òd liberasyon misye siyen. Dayè al gade kilè m te twite a. Pase pa tout polisye t nan vòlò a nèg yo m di yo sa deja. Pase gen polisye malerezman yo pa ka ou konprann yo pa ka bloke men yo ap swiv yo ap gade en yo pa ka bloke men yo ap gade ou konprann sa m di w. Yo gen kèk bon grenn polisye. Pafwa, gen, gen, ou konn wè nèg la twouve l nan sitiyasyon. Gon, gon yon nèg ki t ap di sa, lè misye kite Ayiti. Misye di, kòman ou se yon polisye ki an, ki nan don otorite, epi ou wè otorite a ap sèvi avè w kòm polisye pou al pote yon sachè lajan ba yon chèf gang? Ou pa konprann? Jean Schiller, ou sou bon pak. Tande byen wi. Ou pa konprann sa? On polisye wi kap sekirize on vip e menm nèg sa yo wè kounya yo ap kouri dèyè yo a yo ap pran sanksyon kont yo a epi ou wè vip sa itilize polisye a poul pote on sachè lajan ba on chèf gang el paka pa potel bon antouka. Comme si nous conscients, monsieur, les dirigeants, les commissaires, les substituts du commissaire du gouvernement, les juges, les magistrats, honorables magistrats, et on ça nous. Comme si nous, nous d'accord, monsieur, pour payer à fonctionner comme ça. Bah, un pile. Sa yo anpil wi. Gen ti malere la t gen 6 ans nan prizon, t gen 7 ans ki pral gen 10 ans danprizònman. Ou konn poukisa yo t arete yo? Kon fo zam wi. Ou konn poukisa yo t arete yo? Nan arimaj yo pran yo pandan lapolis debake nan zòn epi yo pran yo nan arimaj epi yo pa janm pase devan jij yo ret la wi y ap koupe yo nan prizon wi. Gen nèg ki nan prizon la, ou pa gen dwa vòlò non, men gen nèg ki nan prizon la, se yon rejim bannann li te pran non ki pat pou li wi. Ou pa konn sa? Pa gen pwoblèm. Pa gen pwoblèm. Pou yon komisè kite biwo l deplase, deplase wi. Epi lè map gade sa misye vin regle wi, map gade mwen se òd liberasyon kiyès yon chèf gang pwisan. Konferans deba sa a te dewoule nan vil Kap Ayisyen sou inisyativ Koalisyon Legliz Pwotestan Gran Nò Ayiti avèk kòm tèm Gran Dyalòg Nasyonal Enklizif Ayisyen. Brase lide sa a vize, selon òganizatè yo, fasilite yon gran chita pale ant tout nasyon an pou yon solisyon dirab kapab twouve nan gwo pwoblèm ki egziste nan peyi Dayiti. Yonn nan entèvenan yo, pastè Pierre Rigaud Julien, admèt ke tout sektè koupab nan eta Ayiti twouve l depi lontan. Lè n vin gade tout sa k koze Ayiti kote l ye la, nou vin wè tout moun fè fot. Nou vin wè pa gen yon sektè k san fot. Tout sektè fè fot kont peyi a. Donk nou vin gade lajistis ki ta ka reyèlman labib di ki revè yon nasyon. Nou di lajistis ka kondane, lajistis ka padone. Ou vin wè piske nou tout fè fot, si n pral kondane tout moun, nou pral gen yon pwoblèm. Nou dakò? Eske n pa ta ka padone, men nou di yon padon k baze sou lajistis. Nou di se pa yon padon ki fèt konsa. Se yon padon ki baze sou lajistis, ki baze sou rekonesans ke nou fè fot. Fò w dakò w fè fot. Se sa yo rele repantans. Ou dakò w fè fot, ou mande padon, men fò w dakò tou w fè restitisyon. Yon lòt kote, li egzòte manm sektè relijye a ranmase eskanp figi yo pou sispann rantre nan konfli youn ak lòt. Se premye sektè nou manyen. Nou di yo fè fot. Nou di reyèlman divizyon ki anndan sektè sa a e ipokrizi ki anndan sektè sa a vrèman koze limyè nou pa briye jan l ta dwe briye. Nou dakò sa. Men nou di tout sektè fè fot. Nou pa ka mete tout bagay sektè pwotestan sèlman oubyen sektè relijye a sèlman. Se tout sektè k fè fot. Sektè prive fè fot. Sektè inivèsite fè fot. Sektè jenès fè fot. Se tout sektè fè fot. Anfen, lidè relijye a pwopoze Pou kapab gen yon komisyon jistis ki kreye men pou ki gen kolòn vètebral ak karaktè yon fason pou kapab ede Ayiti gen yon jistis san paspouki.